Mezanmi malerezman nouvèl la konfime. Alye chèf gang Lanmò San Jwe Debaz 400 Mawozo fè yon gwo masak la jodi samdi 20 out la la sou pon Taba zòn Site Doudoun. Bandi sa yo retire lavi anviwon 8 moun maten an la, pami yo gen 3 ladan yo ki soti nan menm fanmi, se yon manman epi 2 pitit mezanmi nèg yo elimine lavi moun yo pou ryen maten an la, daprè yon manm legliz Rock Solid la, se ta moun sa yo ki te anndan machin bandi Site Doudoun touye Martin an epi boule machin yo te ye a. Mezanmi bagay la vrèman tris jan map gadel nan video a la gen 2 ki preske fin boule nèt ak tout machin nan waww bagay la vrèman tris daprè premye eleman enfòmasyon yo ta vle fè kwè ke moun yo se legliz yo ta prale se advantis yo ye epi yal sote sou bandi yo ki tap opere nan zòn nan avèk gwo zam nan men yo e bandi yo te vle kidnape moun yo men moun yo tap fè rezistans ebyen san ezite bandi yo vide bal sou moun ki te nan machin nan epi yo mete dife sou machin nan avèk kèk moun ki te rete nan machin nan, e daprè plizyè sitwayen nan zòn nan te gen 5 moun nan machin nan, e te gen 3 chofè moto ki te wè aksyon an ki tap eseye chape poul yo, ebyen bandi yo vide bal sou chofè moto sa yo, kidonk gen anviwon 8 moun ki pèdi lavi yo sou pon taba a, blòk site Doudoun. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa E pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konn ou entèlijan, ou pa vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Mezanmi kisa inosan sa yo fè bandi yo la Gwo jodi samdi a la pou fè gwo masak sa sou moun yo. Kisa moun yo fè bandi yo la mezanmi? Epi lè yon bandi tonbe, lè yo touye yon bandi, ou wè gen moun k ap vin pale pou bandi a, ap vin di wi, dwa bandi, dwa sesi, dwa sela. Pa gen kesyon de depi ou fin metrize bandi ou pa gen dwa fè l sesi, ou pa gen dwa fè l sela. Paske lè bandi a pran yon moun ou yon inosan ki pa menm konn anyen nan sa l ap fè a, Li pa gen metriz, li pa metrize moun nan pou di li pap dis li pap dat. Pa gen pas pouki pou moun nan. Se sal vle a se li kap fèt. Ki donk ou paka vin dim wi depi ou pran bandi ou metrizel pa gen kesyon bagay konsa. Bandi rete bandi. Pase bandi an se lavi moun li retire. Enben poukisa lèw pran bandi an wap vin dim wi konsève lavi bandi an. Pandan setan li menm lèl pran moun li retire retire lavil pou dan griyen. Kesyon de ou dwa sesi dwa sela pase bandi a li menm lèl pran li pa gen respè pou dwaw. li fè w sa l vle, li maltrete w jan l vle, enben ou menm lè w gen chans ou kwaze avèk bandi an, se fini ou fini avèk bandi, pa gen kesyon de arete bandi kounya nan kounya, se paske yo gen espwa si yo pran yo, y ap fin fè tout vye zak yo kite yo pran yo, epi depi yo nan men lapolis yo pral nan prizon, de twa jou ou tande prizon kase. Moun k ap mete zam nan men timoun sa yo, kisa n ap tann pou n fè sa pou n fè a? Mezanmi, Nan ki soufrans ou lage fanmi sa maten an la 3 moun nan yon fanmi moun yo soti byen pwòp lakay yo maten an la yo pral regle aktivite yo epi kounye an la pou se nouvèl sa ki rive lakay yo touye yo boule yo nèg ak soti lakay li li pran yon ti bwa moto pou lal fè pou lal chèche lavi epi kounye an se konsa pou madanm ni pitit li pral pran nouvèl bandi tirel li pat nan zen avèk bandi a pat nan ren avèk bandi an paske lap pase nan yon zòn bandi an chwazi videl atè sanl pa rale zam sou bandi an sanl pa tire wòch dèyè bandi an nèg a soti moto l byen pwòp bandi a pow pow li videl atè se sak fèm di nan peyi dayiti tout moun kap mache nan peyi dayiti la ou gintan mouri deja ou sèlman poko antere. Sa k ta di moun sa yo la, gwo jodi samdi an la moun yo soti pral nan aktivite yo, ta di se konsa lavi yo ta pral pase. Pa tap janm gon moun ki te kapab imajine yon bagay konsa mezanmi. Se se konsa lavi moun sa yo ta pral pase maten an la. Hein, moun nan soti byen pwòp pou l al fè ti aktivite li, bandi san fwa ni lwa retire lavi l konsa. Epi kounya la, lè yo pran yon bandi pou moun ap vin di m wi, Moun sa kap vin pale pou bandi an yo ta sipoze rive sou li tou li men yo fèl menm bagay yo fè bandi an paske son bandi kew ye bandi se lavi moun sèlman yo retire se fè fè moun se fè moun mechanste ebyen lè w pran bandi an ou paka nan tete lang ansanm avèk bandi ou menm jodi a kap pwoteje bandi ou gen pou sibi menm sa bandi wap pwoteje a ap fè yon lòt moun Ou gendwa pap sibi l nan men bandi ke wap pwoteje a, men wap sibi l nan yon lòt bandi. Paske gen yon lòt moun kap pwoteje yon lòt bandi tou, ebyen lè lè pa w la rive, wap jwenn sa wap sa w gen pou jwenn nan nan men bandi. Paske depi se pwotektè bandi ke w ye, ebyen m pap ba w manti, Bandi gen pou l manje w! E lòt nouvèl nou pote pou ou se konsènan Frantso Guillaume ki gen 19 lane ke lapolis te arete nan Dèlma 31. E nan jou yo te arete l la, yo te jwenn li ansanm avèk yon valiz nan do l ki genyen yon fo zam ladan l epi avèk yon inifòm yon polisye yo te rele Luckson Bato. E polisye sa li menm yo te tire l nan Dèlma 32 jou ki te samdi 18 jiyè 2020 an. Ebyen nan premye deklarasyon Frantso te fè a, li te fè konnen ke li se yon aktè sinema ki konn jwe fim nòmalman, se itilize li ta pral itilize inifòm nan nan yon sèn li ta pral jwe nan yon fim avèk tout fo zam nan, ebyen fanmi Frantso pran lari la ap mande liberasyon Frantso paske Frantso li menm li pa fè pati de gang li pa nan gang, ebyen yap mande liberasyon Frantso Guillaume. Nòmalman nan opinyon pa m si tout fwa ke lapolis pa jwenn anyen ke jèn gason an fè, e se vre li gen yon inifòm yon polisye ki mouri depi 2020, kidonk fò w ta chèche konnen poze kesyon ki bò inifòm sa èske se fanmi Luckson ki te fè yo jwenn inifòm sa a ou byen tou èske se nan men yon moun yo te jwenn inifòm nan ou byen èske se yon moun ki te prete yo l pou fè yo bay moun ki te ba yo inifòm sa a. E nou pral envite w swiv deklarasyon fanmi an ki t ap pale, ki t ap mande liberasyon Frantso, paske Frantso li menm li pa fè pati de gang e pou sa y ap repwoche l yo, li pa konnen yo. Ann swiv ansanm avèk mwen. kò pou m peye moto pou m al wè l ankò antouka pitit mwen nan men yo mwen menm m ap tann pitit mwen nan men yo paske mwen pa gen yon piyas ankò pou m depanse mwen rele yo anmweyy mwen di mwen pa kapab ankò paske mwen pa gen yon bandi mwen pa gen yon vòlè Si nou vin lakay mwen, nou pa jwenn anyen a repwoche, nou pa jwenn yon fouchèt, nou pa jwenn yon kouto, nou pa gen rezon pou n ap fè m soufri konsa, malgre s pitit la se pitit Soyèt li ye, pitit Soyèt pa konn gen rezon, men nou ta fè m gras, paske nou wè m pa yon paran ki sitirè, pitit mwen se mwen k bwòs pitit mwen, si pitit mwen gen yon tenis se mwen k achte l ba li, si l mèt yon pantalon se mwen k ba li l, ki vle di m pa gen pitit k ap antre l chasè nwa, m pa gen pitit k ap antre ak malèt. Fèmen lakay mwen tout sa pitit mwen posede, pitit mwen gon sandal m konn konbyen kob li vann, si pitit mwen gon telefòn mwen konn konbyen kob li vann, men pa gen rezon pou nap pini timoun nan konsa, se yon timoun li ye, se yo 2 pitit la m genyen, m pa lagel kòm ti bèt, kòm ti kabrit, m pa lagel poul manje lan patiraj, Ki pa patiraj li? Nou vin lakay mwen. Nou pa jwenn anyen a repwoche m kòm paran. Nou pa ka di m anyen k mal. Nou pa ka di nou jwenn yon fouchèt. Nou pa ka di nou jwenn yon kouto fèmen l yon tiwa k te kache yon kote, ki vle di, ki pa t an rapò a mwen menm, ki vle di se bagay ki an rapò a lapolis, bagay ki pou kont sosyete a. Men jounen jodi a, pa gen anyen pou n kenbe pitit mwen an. Pou n pa ban mwen l pou n ap fè m soufri konsa. Mwen malad, mwen bezwen al fè operasyon poutèt pitit la deyò, m pa ka jwenn li. Guillaume François se yon timoun k apèn tèmine lekòl, se sinema l ap itilize ansanm avèk tout lòt ti mesye yo la, bagay inifòm sa a mete l sou yo lan tout la, kouri moute kouri desann fè sinema yo l pa gen lòt bagay ke timoun nan konn fè. Kounye a se yon timoun ki k apèn vini l poko menm gen 19 an, se mwad desanm k ap ba l 19 an. Se pa yon timoun ki te lage lan lari k ap kouri moute kouri desann, se nou menm paran ki reskonsab li. Mwen menm mwen se manman l men papa l se nou menm ki reskonsab li ki bal sal bezwen peye lekòl fè tout bagay se pa yon timoun ki lage lan lari ko kont tèt li se pa yon timoun ki ko sou kont tèt li l ye se sou kont nou l ye. 18 jou aprè, kisa dcpj di nou oubyen kisa komisarya kote li li vini an di nou? Yo pa pote kenn fri pou mwen pase chak ale vale lè m voye avoka k ap tande l la al mande, yo toujou di l konsa o yo gen yon rapò pou yo pote o rapò a poko vini se konsa k fè yo poko ka libere Guillaume Francois. Men ki demach nou fè oprè komisè gouvènman Pòtoprens lan? Bon demach nou fè se avoka a k ansanm avè nou an se l menm l al tande l anndan l al kote yo se l menm k ap fè demach pou yo wè si yo ta libere Guillaume Francois men yo poko janm ka libere l. Ki avoka k sou dosye a? Ki avoka sou dosye a? Jean Louis. Pierre Jean Louis. Eske gen yon notab nan zòn nan ki ka temwanye sou menm sa w sot di yo la? Wi m gen moun ki ka di. Nou tout nèt ka di. Nou tout nèt ka di. Fè sa pale. Konba kont dcpj ki vire devan yo a ki di yo kanpe. Kounye a lè yo kanpe, kounye a yo fouye yo. Lè yo fouye valiz Guillaume Francois pandan l t ap al nan tounaj la, yo. Sa y ap voye pitit mwen ban mwen. Egal jodi samdi a fè 18 jou. Depi pitit la lan men yo, yo pa janm voye pitit la ban mwen. Tout moute m ap moute, desann dcpj, ki vle di m pa janm ka jwenn yon repons ke pou ki fè kè m kontan ki di m wi ke y ap libere pitit mwen an. Mwen di yo konsa, menm jan yo lè yo te vin lakay mwen, yo pa te jwenn anyen a repwoche m kòm paran pou di kòmsi se yon granmoun sitirè ki vle di timoun nan ap antre. lakay li avèk nenpòt bagay, kounye a l ap gade sa, menm jan yo te di m yo pa p jwenn anyen lakay mwen, pa t jwenn anyen pou yo repwoche m, yo te di m y ap voye pitit mwen ban mwen, mwen m toujou kwè lan yo, menm lè yo poko voye pitit mwen ban mwen, ke m di yo mèsi davans ke pou yo voye Guillaume Franco pou mwen, paske mwen m voye di dcpj, se yo gen fanmi, yo gen manman, yo gen frè, yo gen sè, yo gen tonton, yo gen matant, Yon sèl bagay mwen di yo pou yo voye pitit mwen an pou mwen paske pitit mwen an pa yon bandi, li pa yon timoun ki t ap leve, ki t ap mennen move zak lan katye kote l rete. Li pa konn gade ni granmoun ni timoun, li pa janm lan kont avèk moun. Egal tout moun pètèt konn fè yon erè nan lavi, men si li te vin avèk inifòm nan moun lè li arete l la, li te di se Siv Bato ki te prete l inifòm nan, Siv Bato lan teyat la tou, Li moutre voye tout video ba li lan demen si Dye vle y arete l la. Siv Bato desann, Yvnol Bato desann, yo tout al reponn yo di wi frè Luckson Bato, yo di wi se yo menm ki te mete linifòm nan e yo fè teyat ansanm avè l tou yo li yo moutre l tout video men pa gen rezon pou yo kenbe pitit mwen an nan men m toujou. M voye di yo m pa gen kòb ankò pou m fè manje. Pou m pote ba li. M pa gen kòb. Ala, se pou yon timoun ki konn non se bagay sa yo ap di a, se pa gen youn ki jwenn. Pase tout sa yo mande dcpj yo bay li, yo wè fim li konn fè avèk inifòm nan deja. Luckson Bato se atè a la, se nan zòn nan l ye. Se frè Luckson Bato ki konn pote inifòm nan yal fè fim nan dcpj wè tout bagay yo li kenbe pitit la nan men li toujou paske pitit la se pitit nou ye si fanm so giyòm te nan yon bagay pa gen okenn vwazinay ki tap pwoche jel li tap vin nan bagay sa ansanm avèk manman son timoun ki pa janm respekte granmoun nan zòn nan se mennaj nou tout li ye Depi jou yo arete li a son kòd ki mare vant vant nou tout nan zòn nan la pase se prèske chak jou je nou nan wout nap veye ki kote yap vini avèk nou silvouplè dcpj lagel pou nou silvouplè sa se pa yon timoun ki konn derespekte moun li ye sa son bon bagay li ye tout sa nou mande nou bay li nou wè nou pa sou manti nou pa bay ankenn fo pawòl pase nou mande fim nan nou bay li pase François Guillaume pa nan anyen anyen. Ditou ditou pa gen vwazinay ki ta vin kouwe pou Jezi nan. Nou tout se manman pitit nou ye tou. Sa se vwazinay nou ye pandan granm sa tè a la fèt nan men nou. Li poko menm fin gen 19 an menm. Sa se pitit pa nou li ye. Pa gen moun, pa gon jèn gason ki ta pran yon vye bagay pou granmoun ta vin kouwe pou Jezi nan. Pandan granm pa konn de respekte granmoun nan zòn nan. Pase depi jou yo arete li a se yon kòd ki mare vant nou tout nan zòn nan la. Franco Guillaume son bebe li ye. Franco Guillaume gen 19 ans. Son timoun li ye nou deja ansanm nan 32. Komsi agiman yo mete sou li a se pa vre ditou. Nou leve ansanm nan 32 se e ti jèn kap fè efò nou ye. Komsi jan moun yo mete agiman sou Franco Guillaume nan se pa sa ditou. Sèl sa map di map mande jistis pou Franco Guillaume, map mande libète pou Franco Guillaume paske Franco Guillaume son inosan li ye. Si m te konnen fò n soti nan yon bagay ki mal, mwen t ap gon kafou tou pre mwen, m t ap annik vire nan kafou a m desann. Paske m konnen m pa t nan yon bagay ki mal, mwen kanpe lè yo mande m idantifye m, m idantifye m, fò n so bay badj ki te sou li a. Arestasyon Fò n so Biyon Fò n nan ki zòn? Dèlma 31, bò Sa Mòtèl. Men, ou te ansanm avèk François Guillaume, e lapolis separe to, e sa ki fè sa, ki sa yo te di w menm? So, nèg yo fè m swiv yo. Yo met François nan machin nan epi yo di m pran moto a pou m swiv. Mwen, m ap swiv yo, bakòp la fin ale kite m. Si m te panse kòmsi m te nan yon bagay ki mal, m pa t ap antre dcpj. Se lè m fin rive anndan epi nèg yo ap di m konsa, mwen mèt al lakay mwen. Epi yo touye François. Se lè m wè kounya mwen m te vini tou, mwen, li gen yon kouzen m ki polisye, m t al kote l. Misye te sou bòs li pat ka vini m te apresa m vin dèyè manman. Ok ou te akonpanye prank sou Guillaume lè lapolis arete l la kisa lapolis di l devan ou poukisa yo di w yo arete l. Pou inifòm nan ki te nan valiz la avèk yon fo zam nou konn abitye fè. Wi nou toujou ba a paske nou gen nou gen tout papye nou tout bagay nou legal. Men inifòm sa kibò nou te jwenn li? Inifòm nan se Steve Bato, frè Dickson Bato, paske Bato rete nan zòn nan li te rete m te mèt di w kòm si Bato te yon papa nan zòn nan pou nou paske nou gen moto nou la lè Bato te la n pa t konn anchene moto kounye a nou vin oblije ap anchene moto nou akoz de vòlè Bato vin mouri s on lòt polisye k te fiziye Bato tout nèg yo konn kòman Bato mouri. Kiyès Bato te ye yon polisye? Yon polisye Ybo. Ok. Mwen menm depi lèm konn kado m pa konn kado kòman afè moun m pa konn kado kòm kidnapè m pa konn yo kòm gang m pa konn yo kòm bandi kòm dcpj fè arestasyon yo arete kado yo site non kado nan yon fil zak malonèt mwen menm m pa konn kado kòman esak pa pou li depi lèm avèk kado m pa janm menm lè. Kado ta dwe gen yon bagay lap rele manmanl lap mande manmanl m pa konn kado ni nan konn mwen afè moun li te jis li fèk tèmine etid li li jis bezwen li te jis anvi yon gwo aktè li jis al fè feyton ansanm avè yo avèk frè bato yo yo jis aretel tout frè yo ale tout sa yo di yo pa tande yo di konsa. Yo di se jis. Yo pa janm di anyen. Tout sa yo pale, yo pa janm di anyen. Yo stil toujou kenbe l. Mwen menm m ap mande liberasyon pou Tatou paske m pa konn Tatou nan vòlè, m pa konnen l nan gang. M ap mande liberasyon pou Franso. Paske l pa nan vòlè, l pa nan gang, li pa nan kidnapè. Dcpj yo gen frè. Moun ki nan gang pa janm fè l konsa. Sou Guillaume pa yon bandi ni yon volè jan ou vle fèl pase an. Sèl sa map mande, map mande dcpj pou l libere frè m sou Guillaume paske tout prèv yo te gentan nan men yo deja, yo wè kòmsi tout sa nou di yo se verite. M pa wè rezon pou frè m sou Guillaume fèmen dcpj, paran l ap soufri, zanmi l ap soufri, kominote l ap soufri e manman li malad, manman l bezwen al opere akoz de li menm manman li vin pa kapab al opere. Map mande liberasyon pou frè m sou Guillaume paske li pa yon. Li pa yon vòlè jan ke nou di l lan. E si li te nan yon bagay ki wrong nou pa tap kanpe jounen jodi an pou nap defann li. E gen anpil granmoun, anpil notab nan zòn nan kapab temwanye sa. Nap mande liberasyon Ousmane Sonko an. Mèsi. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la e video sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekomandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchao.